Jounen jodi, gras ak entènèt nou gen chans tande e wè sa k ap pase nan mond lan. Si w bezwen gen bon jan enfòmasyon sou sa k ap pase nan peyi Dayiti, sitou nan geto yo, branche chèn ou renmen anpil yo ki travay men nan men ak anpil lòt chèn tankou Ayiti Divèsite. Pou w pa rate ankenn emisyon, lè w abone, klike sou ti klòch la ansuit fè yon lòt klik sou tout epi w deja valide. Mèsi poutèt ou fè pati fanmi an. Nou sòm les chaines de l'info. Mwen rele Gelin Samuel Gelin Samuel Bon dimanch lan m pa la m t al Dèlma ka yon sè m Epi tou lè m vini m gen manman pitit mwen M pa wè l men m panse l nan kwen li L renmen jwe lido m panse lido l ap jwe avèk ti mesye yo Ou konprann m pa fè tèt mwen cho. Men se lèl fè blòk 11 zè di swa kounya la mwen gon gran tifi li gen 16 ans m wè lap kriye kounya la m mandel sal gen li dim se li dim manmanl soti depi blòk 2 zè li pa wè manmanl kounya la m leve tout tout inè di maten mwen menm map chache nan tout bèlè mal ponpye m ale san fontyè m ale lopital jeneral m pa wèl epoutan pandan mal kot sèm nan mal chache yon lavi miyò. M pote ba yo kounye a lal plede ou konnen akoz de pa gen kouran lap rele m telefòn mwen vin dichaj li pa ka jwenn mwen kounye a gon kamarad ki rele l pou l vin pran mil goud nan men l kafou fèy kounye a la pandan lap moute kafou fèy li rive rive kay moun nan kounye a lè moun nan gade l wè yon lame nèg ap vin sou li e manchèt pikwa rach kounye a la moun nan li menm li kouri. Li kouri epitou li menm li kanpe. Menm kote l kanpe a se manchèt yo ouvè sou li. Yo koupe men l, yo koupe pye l. Konprann sa m vle di w? Alò, se sa sistèm Bwa Kale a pote pou mwen. Antouka, sa m ap mande, m ap mande, mwen menm m gentan viktim deja. M pa ta swete pou yon lòt moun viktim nan eta parèy konsa. Pase imajine w, lè nou pran yon moun, dayè moun nan, yon fi, dayè se yon fi l ye, nou jwenn li, nou pa jwenn anyen dwòl sou li. Nou pa menm jwenn, nou pa menm yon fig nou pa jwenn sou li pou nou pran l pou n ap rache l a kout manchèt konsa. A, n ap fè l sa k ye m nan. Yo, yo pran l, yo fè l pase rèd mizè, yo trennen l soti lage l soti nan yon mach, yo trennen l. Ou konprann? Menm fi parèy li, pwòp fi parèy li y ap maltrete l. Men mezanmi, ki sa n te jwenn nan men l? Anyen dwòl. Nou pa jwenn anyen dwòl nan men l. Misye el la lap ranje telefòn nan pot bò kapital la. E madanm ou kisa madanm ou te konn fè kòm aktivite? Madanm pam son moun li pi mal pou yon gason ou wè travay gason pap fè e li la fè o kontrè menm menm mwen menm m konn ap kouri dèyèl m konn ap toujou ap di li cheri e fou ou ye gen de travay ki pa pou ou non li toujou ap di bon e si w poko gen anyen pou ban mwen m paka gade m paka gad sou ou non ou konprann men pa gen travay li pa fè bon li prefere fè travay di. Ke l chita pou l fè komès. Pase son moun lè w pale l de komès li toujou di tiga m pa pral pase mizè avèk bagay non pou m pa vann. Men son moun ki renmen travay anpil. Konprann? Se sa. Kounya yo lage m wozabwa avèk 2 timoun nan men m. Ou konprann? Pandan m pap travay, m pap leve lou, m pap leve lejè. Sa pase kilè e èske nou jwenn kò a? Nou jwenn, mwen te gon patnè m jwe nan zòn nan. Li kite kèk nan menm kote avèm nan do lise a men li rele yon moun li rele yon moun kafou fèy kounya l di moun nan èskem ka vini men misye gen machin kounya n ale nou ranmase rès vyann nan atè yo te gentan pou ponpye l yo pou goumen l nou ranmase l nou mete rès la nan mòg. Eske dam sa son dam ou konn rantre sot sil ou konn ou konn dòm avèl ki di nou byen pale nou de dam nan. E nan kay e nan kay nap viv. E nan kay nap viv, son moun e mwen menm ki tirel lekòl, konprann, nou gen 2 timoun, youn gen 16 ans, sa gen 8 ans, konprann, manzè pa konn, mpa konnen, ou wè mwen menm se sèl ki pa ki pa sitirè anyen, ou wè sim te konnen manzè nan yon vye bagay dwòl, mpa tap avèl, mpa tap avèl, manzè pa nan anyen dwòl, anyen, e pa premye fwa lap moute anlè a, li moute anlè a deja. Kòman dam sa rele? Ki bò abite? Li rele Ruth Elysée. Ki bò abite? Mwen mwen ret nan rue Geoffroy. Juje fwa nan do li se penti. Kijan w konprann sa k pase a menm? Sa k pase a e lè yo ou jwenn yon moun ou jwenn yon moun m kwè avan avan ou leve men sou moun nan oubyen avan ou swa fè swa fè a moun nan ou poze moun nan kesyon nan ki zòn ou soti Kiyès ou gen nan zòn nan? Alò, nou pa janm, nou pa fè sa. Se kout manchèt nou wè pou nou ouvè sou moun, fè moun mechanste. Tout sa yo e mechanste yo ye. Depi lè, depi lè apre bagay Kanapevè la, m pa janm wè kote yo kenbe yon bandi. M pa janm wè yo kenbe yon bandi epi y ap rache l ak kout manchèt. Men, èske ou pa jwenn yon moun ki di ou poukisa menm yo rache l la? Èske ou pa jwenn pyès agiman ki di poukisa yo rache l la? Bon, men kòman, men kòman yo rache l la? Moun li tal kotel la lè moun nan gade li wè li wè yon mas pèp ap vin sou li manchèt rach moun nan kouri li menm li kanpe sa vle di moun nan li menm li kouri depi moun nan kouri alò nan tèt yo yap met nan tèt yo moun nan pa yon bon moun e sa yo pral met nan tèt yo e poutan mwen menm se madanm pam li ye map viv anndan kay avèl. Li t abite bò Teleko. Li menm, li vin soti bò Teleko, li fèk al anfème yon ti kay nan tèt mòn Kafoufèy la. Men ki jan nèg la ap vin sou li, li kouri? Pou ki sa l kouri? Tande bon, mwen pa ka konprann. Sa vle di, gen moun tou, gen moun misye rele, li di, li di jan l wè nèg yo ap vin sou li an. manchèt, rach, pikwa, li kouri. Men mwen menm, jan misye fè l la mwen menm m pa t ap fè l konsa. Pase si m gen yon moun ki vin kote m nan yon zòn, mwen wè yon mas pèp ap vini, m p ap kouri. Pase si m kouri, si m kouri m koupab. Men mwen menm, tankou fi an li menm, si misye pa kouri tou, fi a pa mouri. Men dam nan te ret kanpe li menm? Fi a ret kanpe. Si misye pa kouri, fi a pa mouri. Menm mete rès vyann lan nan mòg la, m poko wè moute, m poko wè desann. Sa vle di m ap mande, m ap mande e si yon moun ta vle sipòte m nan yon sans, nou nan ka sipòte m pase m gen de timoun, m lage yo e m pa wè moute, m pa wè desann. M lage yo ozabwa avè yo, m gen lekòl, mwen gen kay, lamanjay tout ansanm. Men pi gwo pwoblèm nan la kounya la, pawòl antèman sa. Ok, ou mande sipò, ou gen yon nimewo telefòn, si tout fwa gen yon moun ki vle. Nimewo telefòn mwen, byen ke sa m pa gen wastap sou li. Ou ka bay li. M ka bay li? Wi. Byen tou, m ka bay yon lòt nimewo tou, yon nimewo yon moun mwen tou. Kite 2 nimewo. Kite 2 nimewo. Nimewo m nan se 47.